Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon emisyon sa nap komanse li nou prale nan zòn Douyar. A wè, Dwiyar, gen yon sitwayen ki pèdi lavi l e menm moun ki touye sitwayen sa a dlo koule nan je l. Paske on ne s'y attendait pas. Si on moun mouri nan fè nwa epi lè w al gade ou wè se yon bon zanmi w, kisa w ap di par la suite ou menm ki yon bandi? W ap di waw! Gade kòman m touye nèg la. Ebyen, sitwayen sa a m panse ke mwen menm tou m te sipoze ba l yon love. Wi ou konn poukisa paske je m rapèl kote m te leve an timoun te respekte gwo nèg se kounye a m wè lè gwo nèg kanpe ap pale papa timoun kanpe la paske lontan ebyen nèg la ap krache nan tèt ou li gen dwa ba w pantalon. Pou metel tou mezire sa eske lap bon pou. Wè sitwayen sa nap gade la misye rele li siyen louka e non misye se ti gis nou menm ki te preske nan jenerasyon l alò fòm di ke si map gade misye misye ka gon kenzèn dane an plis mwen men alepòk nou te leve kote sa ki rele jakomen e Misye se te yon moun ki te respekte timoun ak ti jèn. Paske a sèt epòk, misye te deja nan yon ventèn. E nan epòk nou menm nou te timoun. Men se kòm si pa t gen diferans daj. Paske Ti Gis se te yon moun kòm si ki te toujou ap bay blag ak tout moun. Misye gen yon lòt non. Alò se nou menm ki te ba l non sa a. Gen yon sitwayen ki rele Neke se yon bon zanmi m. Gen lontan m pa tande misye. Alò Misye ka fon balans on apèl sou mwen paske m ta renmen tande l pou m konnen kòman l ye, kòman pitit li ye, kòman manman l ye, Manmi Tin. Ebyen, nou te bay misye yon non k rele Dyablaman. Ou konn pou ki sa? Paske misye te yon ti jan lèd. Nou te toujou ap pran plezi a misye. Ben, sa rete la, nou vin ap grandi. Misye vin kite lakou a l al rete yon kote k rele Nanelyo. Nanelyo an kounye a se. zòn sa m ta kapab di e Tayson je nèf rete la. Men misye kòm si son nèg tout nèg gen l respè. Men sèl ti pwoblèm se ke misye bwè kleren. Sèl sa e dayè ou wè e foto nou jwenn nan son foto kote misye ap distrè. Men lè m ap gade byen m wè. Lanmò sa a se kòm si son lanmò k pa senp. Nou konnen gen lanmò k pa senp. Tankou, lè w ap gade aksidan nèk barikad yo, gen anpil lòt bagay ankò. Hein? Yo pa senp. Paske m pa ka konprann, w ap viv nan yon zòn, ou konnen zòn nan gen bandi, Depi w retwouve w nan yon sitiyasyon pou w pale, fò w pale. Alò, misye al pase yon kote, paske enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke misye al pase bon yon raje, men nan raje a gen yon va. E pi, euh, nèg Tayson yo ki nan blòk lan, yo ta mande misye, Alò kiyès sa paske yo pa gen kontwòl moun nan. Epi misye genlè te gon flach nan menn li klere. Alò se konsa enfòmasyon rive jwenn mwen sa w tande a la. Nèg yo mete bagay pou misye. Nèg yo t touye ti gis. Dyab la man tonbe. Epi nèg yo ka konprann ke se yon enmi epi lè yo al gade kounya tout moun wè se zanmi yo a. Heyy! Alò misye te byen ak tout moun men misye pat nan vye. bagay nèg yo men kòmsi lè ou wè yon nèg ou touye l konsa ebyen sa bay pwoblèm mesye èske nou konnen menm tayson bagay la fè mal tayson kriye kou timoun piti men o final Le mal est fait. Ou pa ka detounen sak fèt la. Ti Gis se konsa misye tonbe. E fòm di nou ke misye te youn nan moun ki te toujou ap batay pou zòn. Wi. Misye te toujou renmen zòn. On sèl fwa m kwè misye te fon ti erè. E se kleren an ki te fè l fè erè sila paske misye tap pase devan on legliz. Epi pandan pastè ap preche epi misye voye je l anndan l di pastè ou manti ou manti. Pastè yo konn bay manti vre men m panse ke se te pa le moman. Kòm si nan fason l t ap di l lan se te yon fason pou te iwonize pastè la. Men se te petèt yon blag. Men jounen jodi a la m ta kapab di Louka ale. Antouka bòn wout Louka. E. Ou pat konn fèm mal papa. Ou pat konn fèm mal. E nèg yo menm santi ke yo fon w mal. Se sak fè. Anpil moun ap kriye jounen jodi a la. E se sak fè. Menm chèf Tayson. Dlo pa rete nan jel. Men. Dlo pap sispann koule nan je pèp ayisyen. Sa fè twazyèm fwa map pale de dosye sila. Nou konn pou ki sa? Se yon mannyè pou m kapab ensite la polis. Pou pase a laksyon. Nan yon maten sèlman yon fanmi pèdi lavi l akòz de sitiyasyon ki genyen nan Kwadèboukè. Pandan m ap fè emisyon sa a, fò m di ke gen anviwon 10 mesaj ki vin jwenn mwen ki di m ke RL mò pa twò panse sou dosye lekòl la y ap moute chak ane a. Nèg sa yo se gang yo ye, se gang yo ye. Ou konprann? Se gang yo ye. Donk, m ta swete la nati fon pale avek yo paske gen de nèg depi nèg a gentan pran wout gang se gang li ye ebyen se sèl la nati k pou pale avèl nan konprann donk map vini sou dosye sa map fon ti pale de dosye sa men sou kesyon kay la tou wi a gon kesyon kay tou wi paske banm di nou bagay yon nèg kap moute lekòl chak ane li pa diferan de yon moun kap moute kay chak ane son sitwayen e la lwa di kisa ki pou fèt moun nan pa gen dwa nan yon kay epi ou chwazi pou di wap monte kay la sou li. Alò map vini avèk tout lòt dosye sa yo. Men nou pa la pou le moman. Nou nan yon sitiyasyon kote ke m ta kapab di bagay la dejenere. Bagay la dejenere nan men nou, alò fò n di ke kanaran pa bon tou pandan nap pale a. Ebyen nap gen pou n tounen sou kanaran men ekoute. Yon fanmi ki deja gen 3 moun ladann pèdi lavi l nan yon sèl jou, sa li bandi yo tire, m kwè se fanmi Desenclos. Quelle tristesse pour cette famille! Eh! Di m non mezanmi, kisa n ap fè ak peyi a? Nou lage yon peyi bay bandi, bay vagabon, bay sanginè, sa k pase se paske dirijan nou yo yo menm tou Yo se sanginè. Jounen jodi a la a, m ta kapab di, Site Doudoun, se li menm ki pran epizòd nan feyton bandi Ayiti. Kounye a li nan tèt. 1, 6 moun, pami yo 2 timoun. Yon chofè moto pèdi lavi yo. Se a Site Doudoun. E on sè byen ke se son dè bandi ki yo menm pase a laksyon. Epi, lapolis, zòn sa a, menm lè moun rete ladan l men omwen, fòk nou fè yon bagay pou santi ke nèg yo jwenn yon repons pwopòsyonèl. Kòman fanmi sa a ap santi l? Mezanmi! Alò, èske nou pa wè foto yo? Mwen m ap gade moun sa yo letènèl! M ap gade yo. Se de moun, m ap gade ti medam yo, franchman! Yo kapab leve paran yo atè a. Se bèl timoun. Menm lè pa konn gen moun ki lèd. Paske sa se nan panse nou li ye. Moun lèd la. Men sa yo. Sa yo franchman an partan ou kapab di yo bèl. Menm lè pa gen moun lèd wi. Men an partan ou kapab di sa yo bèl. Paske sa yo se ti diri san pay. Men bandi ni k chwazi pou li ekstèmine vi yo. Sa m fè mal. E sa m fè mal. Franchman m te ka petèt on chèf. M pa t ap kapab gen sans pou m te ankese sa. M te ka menm gen anvi vin pase nan zòn sa a m fè yon lavaj. Men ekoute lapolis gen yon jan l aji. Fò l planifye operasyon l. Fò l fè yon seri de bagay. Li pa ka ap vini nan pote bouyi an tèt cho. Paske nèg yo se bandi yo, yo gen anpil gwo zam nan men yo tou. Fòk lapolis byen planifye. Men ekoute lapolis, Mesye Elbe, Mesye Ariel, vou ki nèt pa inosan de sa k ap pase jounen jodi a nan peyi Dayiti, fò w di tèt ou ke Pèp sa sanl koule tròp. Bandi manje rezon pèp sa tròp. Sa pa kapab kontinye konsa. Mwen m panse ke a chak fwa yon krim fèt, se yon fason pou di ke Ayiti dwe delivre. Men, mezanmi, nou rive twò lwen. Nou rive twò lwen. Donk, mesye bandi yo, kòm si nou pa poze tèt nou kesyon sa, nou sonje m te di nou sa, nèg yo pral mouri, men avan yo mouri an, y ap detui pi fò moun. Eske nou konprann? Donk. la polis jwèt paw bal volume popilasyon an veye kò nou pa pase kote sa yo veye mesye sa yo fiksasyon sou site doudoun fiksasyon ankò sou site doudoun e nèg sa yo wi ki te bezwen al pran kwa dè misyon an e moun sa yo ki te bezwen al pran kwa dè misyon pou te rann kwa dè misyon envivab jounen jodi a la ke lon vè ou non. Ebyen, moun kapab viv kote sila a. Paske, nèg chen yo, yo pa antre nan ekzaksyon sa yo. E menm lè, lapolis ta vini nan zòn nan, l ta tire, l t ap tire a nèg chen yo, m panse, nèg yo pa t ap aji konsa. Paske yo gen yon moun ki rele chen an, ki kab petèt panse yon lòt jan. ki kab petèt panse pou dir ke li la pou kapab jere popilasyon an. Men ekoute mezanmi, tout moun gen dwa pral fè analiz pou di a, misye gen lè renmen chyen an, men se pa vre. M di yon reyalite jan l ye. Kiyès nan nou la k renmen 400 mawozo? M ta renmen konnen kiyès nan nou k renmen lanmò Sanjou? Men nou toujou ap fè emisyon de moun yo arete pou m di ke yo atribye yo ak 400 mawozo. fòk yo mennen bon ankèt. Paske nou menm se travay nou nap fè. Nou di reyalite a janl ye a. Eske nou konprann? Lè nap frape je nèf, nou frape je nèf. Lè nap frape je pèp, nou frape je pèp. Petèt ke lontan yon nèg te ka gen yon anvi di, a misye ap sipòte je nèf. Men jounen jodi a, lap di otreman. Lontan yon nèg te ka di, a misye ap sipòte je pèp. Men jounen jodi a, li oblije wè l otreman paske batay n ap fè a se yon batay pou peyi tankou Zo te konn di sa. Nou p ap fè batay pou bandi. N ap fè batay pou peyi. Si peyi a chanje, nèg ki bandi yo vle chanje tou pou reyensere tèt yo, m pa gen pwoblèm, m padone yo. Men ekoute, sa k ap fèt la la a, si gen ki merite mouri fòk yo mouri paske bagay la li rive twò lwen. Nou prale nan Okay kote ke gen yon sitwayen. Nen misye kase. Misye bay eksplikasyon pou l di ke se ta komisè Ronald Richemond ki lakòz li nan sitiyasyon sila. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Ann tande l. Ke Radio Haiti Egalitere e koman w ye? Bon, map fè efò. Non pa w se kiyès? Non pa m se Rebecca Jephté. Ok Jephté, kisa ki pase w? Bon, yon demwazèl ke m gen yon nonm de tan ansanm avè l, m gen yon timoun ki gen 10 zan ansanm avè l. Samdi aprè midi l vin lakay mwen l di m ann sòti. Mwen di a m pa anvi sòti, m di motosiklèt mwen pa gen gaz. Li di m li lonje li pran bous li lonje 40 dola ban m pou mete gaz nan moto m. Mwen di ebe ok m a chat timoun nan mwen nan wout m ap vini. Men etan done ke m ap travay yon kote leswa mwen di ke mwen p ap bwè alkòl m rive sou plaj la m achte yon bidon dlo m ap bwè. Kèlke tan aprè komisè Richemond parèt avèk tout staf li. sou sab la. Demwazèl lan li pran pwomes li al di Jeff deplase ale. M di non m pa ka deplase m ale. M pa nan vòlè bagay moun, m pa ka wè yon komisè parèt pou m deplase pou m ale. Men apre yon 2 minit m di a ban m evite pwoblèm, ban m pran motosiklèt mwen m ale. Epi m t avèk pitit mwen, m di pitit mwen an al pran tenis mwen pou mwen paske se sou sab la m te ye m te retire tenis lan. Se le moman ke timoun nan vin kote m ankò, li di, Papi, manman ou, manman m di konsa, men komisè a, ale. Epi mwen, mwen di, m pa nan vò, m di timoun nan, m pa nan vòlè bagay moun, se vòlè ki, ki kouri dèyè vòlè. Mwen di sa, e se le moman ke misye gen lè, komisè a gen de nèg li te gentan pase pa dèyè do m, ki tande lè m di sa, yo poze m menm kesyon, m di, se vòlè ki kouri dèyè vòlè, m pa nan vòlè bagay moun, m pap, m pap, m pap kouri. Gen youn ki di m, apa ou te di nou de vòlè, misye pouse m yon, yon ga, yon gagan, yon kout. On kout pwen dèyè ko m, li di m avanse. Lè misye di m avanse, m pa fè tèt di. M mache m rive sou plaj, sou sab la kote komisè a ye a. Yo te o nonm de senk. E o nonm de senk yo te ye. Lè m kanpe, yo repoze m kesyon, menm kesyon an devan komisè a. M di konsa, m pa nan vòlè bagay moun, se vòlè kouri dèyè vòlè. Le moman ke m di sa, gen youn ki pouse m on kout kakòz, on kout kòz zam lam. Menm kote misye ban m kout kòz zam nan, nèg yo matirize m anba baton. M pran anpil kou. Nou ka remake tout flanm tou ble. Fò m ta retire mayo a pou m ta wè. Tout flanm tou ble. Tout dèyè kou m la. Donk ban m wè kote w di ki tou ble an. Gen la toujou. Gen kote la m pran kou ankò. Tout flanm m pran kou. M pran kou. M pran anpil baton. devan devan piblik je li a. Sa pa anyen. Sa pa anyen ditou. Komisè a di m kite m atè a. Komisè komisè a di kite m atè a. Mwen di non pou jan n maltrete m nan mwen m p ap rete atè a. Degaje n fè sa n ap fè avè m nan. M di yo degaje fè sa sa n ap fè avè m nan. Komis lè gen youn ki minote m debradeyè l moute machin nan. Komisè a di kòm m di nou kite l atè a. Kounye a la m gentan anndan machin nan m pa vle desann machin nan. Kantite kou m pran sou plaj la devan piblik la pa anyen. Lè m moute machin nan, yo pase sou wout nèf jele a kote t gen makay yo, pil diri yo. M tèlman pran kout kòs zam dèyè tèt mwen, gen youn ki pa dèyè a, misye menm rale yon, rale yon, m pa konn kisa l ye, yon mouchwa l pase l la m pou l mare. Men te gen yon, te gen yon lòt ansanm avè yo ke m rekonèt, m rekonèt li misye rele Patrik. Misye di mesye ap pou sa nap pou kisa nap bat misye konsa mesye m rekonèt li. Patrick la se li menm ki direktè mache a? Wi Patrick la se misye ki direktè mache okay la. Patrick di mesye m rekonèt misye pou sa nap bat li konsa. Sa sa pa dèyè a menm ralon kouto pou lal pike m se Patrick ki kenbe men misye fè misye pa pike m. Lè komisè a rive nan deyò deyò antre jele a komisè a pa wè sa pou l fè li di konsa. Li pa wè ki direksyon pou l pran. Li pran direksyon Okap ansanm avè m. Lè misye rive bò Tanbou, komisè a di m, Mennen w lopital. M di, Non. Ou pa ka mennen m lopital. Pou jan n ye la, se nan komisarya pou n ale. Si n al lopital l avè m, m pa konn ki sa n pral fè deplis. Lè misye rive nan lopital, lè misye rive nan komisarya, misye rive nan komisarya, m kòmanse la, yo deminote m, gen polisye la, yo pa ka maltrete m ankò. M kòmanse pale yon ti jan vilgè a misye. M di misye, èske w pa wont? Gade pou ki sa w bat mwen. Ou vin bat mwen pou fanm. Ou san rezon. Lè misye santi m kòmanse pale twòp avè l, chèf de pòs la te la te gen yon moun anndan, yon polisye k ap pran plent li di m chita, pa pale anpil. Misye sot deyò, misye fè anviwon twa minit. Lè misye tounen, yo mande misye ki plent, misye di pou outraj avèk menas. E sa l bay kòm plent. Gen yon polis, nèg ki tande, ki te nan do l la, ki ap bat mwen anpil la, gen yon polisye di misye, idan, èske ou ka idantifye w? Misye di, komisè a di misye, li di nèg la deplase. Lèm rive lopital la, yo di eske yap, yo di, yo mande, yo pwopozem pou yo koud mwen. Mwen di non m pap pran, m pap pran, m pap koud. M di non m pap koud, yo pansem, yo panse ni zòrèy la, zòrèy la te gon pansman ladan l se mwen ki vin arive retirel. Mwen dòmi, mwen dòmi nan gadavi. Demen, nan demen maten nevè, nevè, nevè edmi dizè komisè a parèt san ke m pa pase devan jij, san, san anyen. Li vini, l di, Rele m pou l libere m. W ap pale de dimanch 14 a ou? Wi, dimanch 14 out. San ke m pa pase devan jij, m pa pase de anyen, devan anyen. Lè misye mete m chita, misye di m, misye di m konsa, Jeff, monchè, fi a ou gen yon pitit avè l, ou ret, ou renmen avè l, ou lontan ansanm avè l, poukisa ou pa ret avè l? M di, Komisè, ban m di w, si fi a te wè m gen yon pitit avè l, li te wè, li te wè pou l pase vi l avè m, e pa an bò li ta prale, jounen jodi a, si m pa t janm pran baton sa yo. Jan misye ap pale, jan, jan l fè ak la, li konnen sa w fè, fè w ak ki bouwo. Sa se bay kòm mèt di toutan esklav. Jan misye bat, jan nèg yo reyaji ansanm avè m nan, jan misye vin ap pale avè m tou, e kòm se yon moun k ap eseye ramne m vè lapè ansanm avè l pou ke sa pa, pou gran piblik la pa okouran de sa misye fè a. Men lè w di l konsa ke dam nan avè l la ki sa di w? Bon, misye di konsa se jis yon bouzen l jwenn pou evite espresyon an ke li t ap tripe avè Edgard. Misye menm di e David li ye. Lè misye di e David li a yo mande ki gen yon kouzen m ki avoka mande kijan lè w di e David li yo misye di li plen fanm misye di l plen fanm e David li ye li menm e koupe l t ap koupe li fin koupe li pa nan anyen misye menm di m konsa tounen al jwenn al jwenn fi a se manman fi a k ap ba w pwoblèm m pral pale a manman l pou ou pou tout bagay kanpe m di misye non se so a jamè fi a ou te gentan pran fi a ret avèk madanm ou. Konbyen tan ke ou konnen komisè avèk fi a? Bon, m pa ka, m pa ka enimere yon nonm de tan. Men sof ke pitit mwen te pèdi, pitit mwen yo te pran Leksèna 29 fevriye ane pase. Komisè a li menm ki te ansanm avèk mwen menm manman timoun nan ap fè demach pou n rekipere timoun nan ki te menm arete moun ki te konplis yo. Bon, menm si, menm si konplisite sa, sa se yon bagay, se yon bagay moun ki te konplis yo ki pa janm, pa janm rezoud. Pastè a an swa li menm li toujou an libète l fè sa l vle. kote l ye a. Epi, demwazèl la li menm, sa l toujou di m, li toujou di m konsa, l pa nan okenn relasyon avèk komisè a. Li tou senpleman di, komisè a zanmi l, e zanmi l ye, men antanke gason, moun nan pa esklav, li pa nan prizon. Li gen dwa pou l pale avèk kikiseswa. Se dènye, e pandan ke m fin pran baton an la, e kounye a, gen de bagay ki fèt, e ou menm an dènye. ki pou vin konnen, ki pou vin okouran. E kounye a m ap konnen ke manzè konn sòti ak komisè a tout inè, dezè dimaten nan lari ansanm, al nan pwogram, al nan tout otèl. E kounye a ke m vin ap aprann, ap aprann konn tout bagay sa yo. Depi kilè fi a pa dòmi ansanm avè w, pa nan kay ansanm avè w? Bon, li te kòmanse ap, li te, tranblemann tè a te pran l ansanm avè m. Tranblemann tè a, lakay li a te fè yon ti jan frakture, epi fisire. Epi li te vin dòmi ansanm avè m la. Le 26 jen ki sot pase a la, li bote tout afè l, l ale. Lò li avèk li bote l 26 jwen paske l te gentan konnen planifye avèk komisè a 3 jiyè jou anivèsè l pou yo sòti ansanm. 3 jiyè apre anivèsè l yo sòti ansanm komisè a le 5 5 jiyè rele Polo l al li voye l achte yon motosiklèt tou nèf ka Polo a e e m vin ap okouran tout bagay sa. Bon gen yon jou menm mwen chita sou plaj la toutrèl ansanm ak demwazèl la komisè a m pa konn se siveyans li mete sou li gen yon komisè a gen yon moun ki fè foto l foto m ansanm avèk demwazèl la voye l ba li. E le moman ke yo voye foto a ba li, menm foto sa ankò, lè komisè a revoye l ba demwazèl la, kòm le fè ke telefòn mwen senkwonize avèk, kont Gmail mwen senkwonize avèk iPhone demwazèl la tou, tout foto sa yo te vin rejwenn mwen an menm tan. Nèg la m se yon moun kòmsi m se yon, m te yon mò vivan. Se yon, se yon moun ki te gentan mouri toujou, mouri deja, san ke l pa menm okouran. E m, e m di sa, sa k rive 14, 13 out la, Sak rive a si se nan aswè ke sa pase nèg sa yo tap tirem. Kòman fi a rele? Fi a rele César Senja. Ou menm kijan ou santi kòw depi lèw fin konkou a? Bon se pou santi kòm m pa two anfòm pase m pa tèlman ka kanpe pase nèg yo bat mwen anpil pandan m nan gadavi a se lòt jèn gason ki nan gadavi a ki pran nan demen maten branche bout savon lave ki benyen m e yo menm answa lè yo Bon paran m pat ko pot manje pou mwen e yo menm ki banm manje tout sa yo. Ou gen yon sètifika medikal? Bon sètifika medikal la wi m genyen. Ok. Men kounye a la e kisa w deside fè menm? Bon sa m deside fè mwen vle ke jistis rann pase yon komisè gouvèneman pa kap mache fè sa. Li pa kap mache bat moun initilman epi pou tout sitwayen nan vil la asepte ke misye ap poze yon ak konsa. Ok ou pale de komisè Ronald Richemond se sa? Komisè Ronald Richemond Men moun ki te bat ou tout lè ke ou sou sab jele ou te nan machin nan yo te avèk inifòm oubyen kòman yo te abiye? Nèg yo te abiye tou de nwa Nèg yo te abiye tou de nwa Yon sèl ke m arive idantifye e pase mwen rekonèt li depi m timoun epi m konn nan mache a tou Estelle pat k arive rantre. Men Patrick pa leve menl sou mwen ditou. Mesye sa se polisye yo di yo ye oubyen kisa yo ye? Non, yo menm pa polis yo, lè yo rive nan komisarya gon polisye di sak bat nan vil la di idantifyel komisè a di misye deplase. Men tout lè ke wap pran baton an komisè a li la? Wi l kanpe lap gade nou. E nan machin nan lè wap pran baton komisè a te la? Wi lap kondwi, li menm ki tap kondwi menm. Ebyen mèsi anpil wi.